Zanmi fanatik nou yo TV lakay Haïti.com antre lakay ou pou n pote dezyèm videyo sa pou ou e n ap di mèsi ak tout zanmi konpatriyòt kèlkeswa kote ou ye kèlkeswa kote w ap swiv nou. Nap diw mèsi pou fidelite w ak konfyans ou e mèsi paske ou fè chwa de tvlakayhaiti pwen kòm pou enfòmew Jodi an se jedi wè tout moun konnen sa ebyen babekyou e chèf gang G9 an fanmi e alye manyen tout manyen yonn nan Misye jodi a la te poze l devan Varreux e misye bloke Varreux ankò yn fwa aprè tout pawòl anpil kap fèt aprè tout enfòrmasyon kap sirkile sou rezo sosyo yo e ki fè kwè ke Babekyou ta resevwa 10 milyon goud nan men Ariel Henry humm. Ebyen jodia la a chèf gang G9 an fanmi an li menm ki demanti enfòmasyon sa a ebyen ki fè konnen l pa resevwa kòb nan men Ariel e vare ap kontinye bloke jiskaske Ariel Henry retire kò l sou pouvwa a jiskaske peyi a gen yon lòt gouvènman jiskaske Ariel Henry deside al reponn kesyon sou asasina prezidan. Jovenel Moise Ebyen medam e mesye nou pral fè ou gade e tande Babekyou ki li menm ak gwo zam li nan menl te poze l devan Varyad jodi jedi a la Ebyen e misye la e gen anpil moun ki poze kesyon eske Babekyou resevwa 10 milyon de goud la vre epi lap fè foulay oubyen tou eske misye se plis kòb li bezwen Paske gen anpil moun ki di ke gen plizyè alye Jenèf ki yo menm refize pran 10 milyon de goud la paske li twò piti, se ta 60 yo mande, èske se rezon an ki pemèt tou Babekyou jiska prezan poze l devan Varreux ke lapolis pa ka pase, gaz pa ka distribye, oubyen tou èske se paske kòb la tonbe twò bonè si Babekyou prese libere Varreux anpil moun ap wè klè ke misye pran kòb la, oubyen tou se foulay antouka. Nou menm nou fè analiz pa nou, nou pral envite ou tande Babekyou epi tou GPPC, Guy Pè Pòl Chal ki li menm jodi a tou t ap bay dènye detay yo sou dosye kòb sa a, minis enplike, jounalis enplike, humm koze yo anpil. Antouka, swiv videyo a jiska lafen, n ap tounen. N ap di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa. Avèk tout pèp ayisyen an, n ap salye dyaspora yo an patikilye. E jodi a nou egzakteman devan tèminal Varreux. Jodi a se jedi 6 oktòb 2022. Nou ap fè videyo sa a e ke pou nou pale avèk pèp ayisyen an. Pou n fè pèp ayisyen an konnen ke batay sa a jodi a nou menm nan fòs revolisyonè. Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout nan pè a, s on batay peyi l ye. Jodi a nou pa pral antre nan tak o tak a okenn moun, nou pa pral reponn seri de moun k ap voye moute swa sou rezo yo, swa nan seri de radyo tradisyonèl. Jodi a sa nou vle pèp ayisyen an konnen, batay sa n ap fè a se pa yon batay sèlman, Pou moun ki nan katye popilè yo, asavwa Site Solèy, Lasalin, Waf Jeremi, Tibwa, Bèlè, Anba Dèlma, Site Solèy, batay sa al plis ke sa. Se yon batay pou nou libere tout peyi a anba men sistèm santi, sistèm kowonpi ki gen la jodi a. Moun ki nan seksyon kominal yo. Moun ki nan komin yo, moun ki nan ti kwen ki pi rekile, ki pa janm wè prezans Leta a. Jodi a, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, vle nou konnen batay sa k ap fèt la, se batay nou l ye. Pa okipe moun k ap fè traktasyon, pa okipe moun k ap fè divèsyon, k ap fè manti, k ap fè, k ap pale de lajan. Jan m di a, m pa pral ret sou bagay sa yo. Bagay sa yo e pa yo menm ki enpòtan pou nou. Sa ki enpòtan, jodi a n ap kale je pèp la. Pèp la kale je nou. Gade gen yon ekip jounalis k ap voye moute, yon ekip jounalis k ap pale anpil. Kote yo jwenn kòb? Vire tounen y ap fè djòlè. Yo te Kanada, yo te Lafrans, yo te Etazini, lè yo te Nouyòk. A ki kòb yo fè sa yo? Moun sa yo jodi a yo gen mikwo nan men yo pou yo kraze batay nou an. Yo gen mikro nan men yo pou yo detwi lit pèp ayisyen an, lit pa nou an, revandikasyon nou yo, se ki sa l ye? Fòk nou gen bon jan dlo potab, fòk nou gen bon jan lekòl pwofesyonèl, fòk nou gen bon jan inivèsite, fòk nou gen bon jan sant sante, fòk pitit nou kapab leve nan yon peyi kote yo fyè, yo di ke yo se ayisyen, fòk gen bon jan lekòl, Paske yon pèp ki pa gen edikasyon, li pa gen avni. E poutèt sa, jodi a, nèg yo fè kou yo konnen, yo kraze sistèm edikatif nou an. Fòk nou goumen kont sistèm sa. E m ap pwofite di pèp la, pa okipe moun. Nou wè kote m ye? Nou egzakteman devan tèminal Varreux, 6 oktòb 2022. Pa okipe moun k ap fè nou kwè. Pandan nèg yo fèmen tèminal lan e ke gen gaz kap sòti. Men li. Nou devan tèminal lan. Ok. Nou pa gen aksè avèk tèminal la nou menm. Nou poko met pye nou nan tèminal lan. Nou poko met pye nou anndan tèminal lan. Nou egzakteman nan anviwònman kote nap viv yo. Anviwònman kote lapli tonbe. Rive pi devan, al gade pou nou wè eta kay moun yo ye. Lapli tonbe. Al gade rigòl dlo santi, dlo sal kote n ap viv yo. Al gade pou nou wè yon ekip jenn gason ki gen kapasite ki te ka itil peyi a. Tan pou nou vini, pou nou chita pale, pou nou gade ansanm kòman nou kapab mete tèt nou pou nou wè pou nou devlope peyi a, se eksklizyon n ap fè. Moman an rive. Moman an rive, se swa nou tout viv ansanm, menm jan, menm jan Thomas Sankara te repete l, se swa nou tout gen dlo pou nou bwè, oubyen pou yon ti gwoup moun k ap bwè chanpay lan. Paske batay jodi a se batay pèp la li ye. Ankò yon fwa, m fè videyo sa a pou listwa e pou laverite, pou moun k ap eseye detui nou, k ap fè moun kwè e ke gen gaz kap sòti nan tèminal lan men nou, nou egzakteman devan l, e nap voye mesaj sa ba Ariel Henry, demisyone, demisyone pou bay peyi a yon chans, pou wè w se yon gran òm, demisyone, demisyone pou peyi a ka reprann vi nòmal li, e se pa ou menm ki pwoblèm nan sèlman non, Pou le moman, se ou menm kap egzekite plan pou detwi pèp ayisyen an, nap voye w ale pou tèt sa. Lè n fin voye w ale kounye an, nou pral goumen kont sistèm nan, kont boujwa santi, kont boujwa kowonpi ki anpeche peyi sa mache, ki anpeche peyi sa viv byen. Nou pral goumen kont tchoul sistèm nan k gen mikwo, kont tchoul sistèm nan k nan politik, Kot tchoul sistèm nan ki fè pitit nou jodi a la pa sou ban lekòl? Paran yo, fè yon ti soufri. Delivrans nou pa lwen. Kontinye soufri, nou konn sa sa vle di lè nou fè sakrifis, lè n ap gad timoun yo ki pa ka al lekòl, nou konn ki sa sa vle di. Nou menm antanke pè de famiy, nou menm tou nou nan sitiyasyon pitit nou pa ka al lekòl, nou konn ki sa sa vle di. Men jodi a, si nou kite desizyon kriminèl sa a pase, si n al kite gaz sa a vann nan pri sa l ye la, e kounye a nou pral nan mizè, E kounye a nou pral nan kras. Ankò yon fwa, nou pa gen pou nou defann tèt nou, pou nou pale pawòl lajan. Pèp la nou menm n'a jije pou kont nou. Ok. 6 oktòb 2022, m devan tèminal Varreux. Moun ki t'ap pale a rele Jimmy Cherizier, Barbecue. M t'ap pale nan non fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye. Manyen youn manyen tout. Pa janm bliye sa pèp ayisyen. Pa fè lach. Kanpe goumen. Kanpe goumen li ye tonton. Merci Kanpan. Compliment, tu as bonne mémoire. Mennan, yn fwa ke nou fini pale avèk minis la, se pawòl Henry kont pawòl minis la, je me suis dit, trankilman, devrais-je croire? le ministre Parce que si j'ai confirmé, parce qu'il faut dire que le ministre n'a pas confirmé les 10 millions d'euros. Il a dit clairement qu'il n'était pas au courant. J'ai trouvé bizarre quand même ke minis lan pat okouran hein m twouvel biza e m tande sal di a e m pran nòt misye di pawòl sa son pawòl d'honneur ke l ye e sanbletil se ke kanpann e na pa evoke petèt malgre bon memwa kanpann genyen materyèl kap woule kap travay anba yo se materyèl lame ke yo ye bouldozè etc genyen ki te andomaje e ke ap ranje yo la rapidman pou yo al kontinye travay e yo tou prè pou yo pran pou yo rive evakwye yo e le ministre dajoute kan fèt nèg ki fè travay anba yo pou yo mete kontene etc se de profesyonèl yo ye se pa de nèg sèlman ki kenbe zam. paske tout kontenè yo, yo soude yo avèk yon fil spesyal kote fò w pase anpil tan pou w kapab rive desoude desoude kontenè yo, misye di se yon bagay yon gwo bagay ki ap fèt anba. Swit. J'appelais quelqu'un. Map site non. Moun nan di m, toujou nan kad ankèt sa, gen yon komite ki te kreye nan Lasalin komite sa te fèt pou fasilite lapè a lepòk nan Lasalin. E komite sa a li te pilote pa CNDDR. Komite sa a gen ladann. Machann gwo limena yo. Pastè. Ougan. Moun sa yo yo ka pale ak tout nèg ame ilegalman anba. Aprè mesaj ke nou te lanse nan scoop la. e anpil lòt moun ki fè pati de komite sa te mande sa, tout bagay selon moun nan te prè pou ke nèg yo aksepte yon koulwa de negosyasyon. Pou yo aksepte rantre, eskiz mwa, nan negosyasyon pou yo kreye yon koulwa imanitè. Men sa nèg yo te mande pou yo sispann batay anba. Mesye, al gade emisyon m te fè a pou wè. Emisyon m t ap fè a. Nèg yo mande pou lapolis rantre a vid rechèch. Ou pa sonje m t ap pale de bagay sa a madanm? Epi nèg yo mande amnisti. Lè m al nan Chal dè Nouvèl la, m di Zayus sa, Jèn voulè pa evoke lemo. M di Darius sa. M t ap pale a Darius, m di Darius a Walter, minis. E Walter t ap pale de sa a Maksim, lè m parèt la m di nèg yo se amnisti ke yo bezwen. Tout sa te pale. E yo t ap al fè koulwa imanitè sa a, t ap al kreye l pou yo alimante tout lopital. notamman Bernard Meuse, nou konnen pita ke le petit frère Zeseur, ok, yo site non l tou, e yo ta pral nan tout lòt lopital. Se moun sa yo, yo menm ki ta pral akonpaye gaz la, moun ki nan komite yo, selon moun k ap eksplike m nan, ta pral akonpaye gaz la pou l al dirèkteman nan lopital, nan sant, se yo t ap bay gaz la. Donk, manm komite sa a te pare pou l fè travay la. Mentnan, kòm yo pare, yo te bezwen ba l yon karaktè, yon lòt vizibilite, yo rele yon sèten Herby ki responsab de la seksyon de dwa de lòm Nan BINUH pou yo mete l okouran de sa yo pral fè a. Dan le pase tou, yon pase resan, nèg yo te negosye avèk komite ki te la pou Lasalin nan pou yo netwaye tout Lasalin, fè Lasalin bèl nèt a lapwòch de 17 oktòb la. Pase yo konnen pral gen pral gen anpil bay anba, yo te mande pou yo gouvènman kreye apre koulwa pou gouvènman nan negosyasyon fon bèl pwòpte pou anba ka vin klere, pou anba ka vin bèl. Tout planifikasyon sa yo te fèt. Menn nan pral gen yon pwoblèm. Moun sa yo pa t mande kòb komite Asalin nan, men yo gen lè mete CNDDR ladan l. Kounye a, CNDDR, nèg yo gen 31 mwa yo pa touche. Nèg yo di, si gon negosyasyon kap fèt, se pou gouvènman ba yo men leve pou omwen yo ka gen kèk chèk nan men yo, paske yap pase mizè lontan. Mentnan lè nèg yo vin tande. Sak vin pase. Gen yon fanm ki son zele nan gouvènman Ariel la. Ki rele yon pèsonalite ki pral pot kòb la ale a. Yo ba li nòt, yo ba li nòt. Kounye a, pèsonalite sa a al rankontre minis Enol nan yon lotèl. Diskite, pale anpil, bagay sa yo. Enol di li menm li pa gen kòb nan men l. Ministè diskite avèk tout moun yo. Ok. Yo di wi, fò ou bay 8 milyon de goud avan. Nèg k ap pral resevwa kòb la di non, non, 8 milyon twò piti, se 10 milyon pou l ye. Diskisyon fèt. Enol di li menm li pa gen kòb nan men l li menm pou l fè anyen. E inosan joseph manb cndh an te la misye pa kontan pa paske yo pral bay kob la anba non paske leta pa janm itilize enstitisyon pou te itilize cndh la pou bay kob la pito. Lè sa l tap gon penetrasyon, lè sa sè dèyè lan tap gen plis kredibilite oprè de nèg yo. Li vekse paske yo bezwen itilize yon moun. Map swiv de prè la. Mpa ta swete se kòb la k bay tout bon vre non. Map swiv de prè. Depi se pwogrese pwogrese. Bon ki ou mèt pwogrese. Pran le large. Anbarase. Minis lan di ke l pa okouran de bagay sa, pa vin pale l de lajan, etc. E pou kantite moun ki te nan diskisyon an, Enol pase kat de kredi l, pase l yon 48 mil goud pou l te peye, kat la pa ka pase. Gen kob. Bon 4 la pat pase byen. Bon petèt aprè paske moun ki te la yo konsome pou 48 mil goud. 4 la pase bon oubyen misye peye. Ok yo tap diskite otou de lajan. Otou de lajan. Epi pandan diskisyon ap fèt moun ki pral ki ta sipoze yo chwazi pou al fè negosyasyon an misye ap rele. Moun ki pou resevwa kòb la pandan reyinyon an, moun nan pa janm reponn. E se yon lòt nèg ki te la, ki rele yon moun akote misye ki di l, Men entèl ap rele l, nèg k ap pot kòb la, men entèl k ap rele l, epi kounye a misye rele nèg la, tout bagay regle. Men, minis lan di, Mesye mwen menm m pa metem nan sa paske m pa gen kob nan menm. Epi minis lan ale. Men moun sa al chache kob la. Men epanye e nonl ki bay. Gouvènman an efektivman bay 10 milyon de goud la, lefòmasyon de Henri Guerrier l konfime. Men se pa enol ki bay li. Donk se PM Ariel Henry. Sa e menm bagay la wap fèm la. Kom chèf gouvènman. Kom chèf gouvènman. Sa vle di gouvènman bay li e kob la rive. Ok kob la rive. E moun ki pot kob la pa pe cheng kob la. Donk se pa CNDDR, son tyès ki bay kob la. Tyès ki bay lajan kob la rive. E e dam sa kote li ye? Fanm zelik nan gouvènman ki rele yo. Wi, mentnan eh kob la rive? Yo pran kob la. M pap al opine sou bagay sa. Men gon pwoblèm. Men sak fè skandal la. Paske e pa kob la e tout moun te konnen ke gouvènman bay kob kanmenm. Men se pa Enol ki bay li. Ok. Enol te lave menn, e pa li menm ki bay li. Ok. Daprè sal di nou e daprè ankèt ke mennen paske li pa menm konn si m konn sa. Sa map di la Enol pa konn sim konn sa. Mentnan pwoblèm nan se ke gon chèf ki se chèf tout bon. Atansyon. Ou wè chak mo map di yo gen enpòtans li. Ki se chèf tout bon. Chèf la pa jwenn nan kòb la. E se sak fè bagay la deyò a. E lè kal negosye a di li menm, Tande, ou te mande m 8 milyon. Ou te m te ou di m 10 milyon, m di w 8, ou goumen avè m. Ou di m 10, m al chache 10 la pou ou. M pap ka chache kòb ankò nan men nèg yo. Demele. Ah! Gen zen. Je 9 an fanmi manyen youn manyen tout. Je 9 an fanmi peye youn peye tout. Sa vle di fò negosye pi wo si w konn kòb la t ap twò piti. Fò negosye pi wo. Ou konn sa n ap tann? Koulwa n ap tann. Kounye a fè nèg yo fè prèv! Dinite kounya nan pwochèn negosyasyon paske ap toujou gen negosyasyon lavalas negosye nèt alèz verite inite negosye nèt alèz phtk negosye nèt alèz premyè vèsyon alèz dezyèm vèsyon alèz. Kèt pou di m ta ka di sa. Twazyèm vèsyon yo alèz. Paske Ariel se yn vèsyon di PHTK. M ka fè tout analiz sa pou nou. Donk, se lenfòmasyon. Bravo a Henri Guerrier. Mentnan, nou pa vòlè enfòmasyon Henri Guerrier a. N ale odela de enfòmasyon pou n ale pou n wè. Paske m pa ta ka kwè minis lan non. Pa bay kòb la. Mais il faut dire que le ministre était là au début des négociations et il retire col parce qu'il n'y a pas de guerre. Si c'est une stratégie, ce n'est une, et c'est une bonne stratégie parce qu'il n'y a pas de là. Mais monde qui a cherché comme là, quand il a cherché là, et bien ministre. D'ailleurs, Lè yo pran kòb la, yal bay kòb la, se Henry Guerrier wi ki fè minis lan konnen kòb la bay nan nouvèl la. Paske yo pa tap bay kòb la pou fè moun konnen. Kòm gen genlè gon ti pwoblèm nan montan an e pataj la e sak fè bagay la deyò. Men! Gade! Se nè pa yon skandal. Piske lè masan de or avè di, de trouver une entente, de, de, faire ça rapidement. Puisque l'ambassadeur a dit, mettez négocier tabac pour parler avec eux. Donc, ils ont commencé à négocier avec eux. Maintenant, nous autres, nous ne pas attendre plus que ça pour le couloir humanitaire, même s'il va y avoir d'autres négociations pour d'autres entités. Alò, sou somè pwen ESGPVC, sof ke m panse ke le gouvèneman pourè ofisyèlman demande une aide à la communauté internationale, akò gwoup pou l ka peye bandi yo paske kòb la twò piti. Non, ah non monsye nan men koute, non men gad, non men GPVC, GPVC koute byen, ekoute byen. Si jodi an, nan evolisyon enfòmasyon an, ki vin konfime ke. Gen 10 milyon de goud ke. Ki bay tout bon. Ki bay tout bon. Sa vle di gouvènman an peye anba a pou kesyon gaz lan, alò ke pèp lan nan lari an. Core Group atravè anbasadè Kanada mande pou gen yon koulwa imanitè e nan jan l fè l lan se kòmsi l mande gouvènman an negosye. Enben kounye a si kòb lan twò piti, ofisyèlman ke gouvènman, paske gouvènman an echwe, ke l mande Core Group pou ba l yon kòb, yon èd. 1 milyon dola, konbyen kòb m pa konnen nèg yo mande, 50 milyon, 200 milyon, pou l peye nèg yo pou debloke peyi a nan men l. Paske, ekoute, se srè pa en skandal. Paske si di milyon de goud lan pa w skandal, si gouvènman an mande ofisyèlman pou Kò Gwoup sipòte l pou l peye bandi yo, li pa pa w skandal. Tande, tande. Pa bliye nan peyi sa yo kòb pa debloke konsa yo bay yon kòb la pou yo bay yo menm atansyon e pa kès nwa non gen nan kò gwoup la nan etazini yo pa bay kès nwa an ayiti il ya yn pratik il ya yn pratik mentnan sa mwen menm ki deranjem se le fèt ke on nou demand. de negosye, de pou mennen aktè yo sou tab la. E pou ou prive m, m depanse kòb pou m achte zam pou m bay sekirite yo, pa ban m zam yo. E kòm repons a zam yo pa ban mwen an, ou di m degaje m negosye. Kòm repons a zam yo pa ban mwen an, ou di m leve, m ba w men leve! Ou gen dwa bay kob pou debloke sa. Sa fem la pèn wano. Bon e mwen menm m panse ke sa k enpòtan popilasyon an tap tann popilasyon an paka tann ankò e men nan si kòb la bay pou lwa imanitè a fòk li fòk li degaje Kounye a ki kote pèp la ap vize rapid ki moun pou l vize rapid rapid lè manbo di gouvèneman men nan si moun ki t al negosye a. Li pa pran an kont, pa egzanp, kantite moun ki te fè pati de asosyasyon G9 lan, ou konprann, konbyen chak nèg ap jwenn. Donk, pou tout nèg, sa a, sa a pa depann de gouvènman an. Donk, mennan, nan yon pwochèn negosyasyon. E pa pou di n dakò non, lè n ap pale de sa, atansyon. Nan yon pwochèn negosyasyon. E pa di n di n dakò. Yo pral pran an kont ke kantite nèg yo, paske jodi a se yon sitiyasyon ki entenab. E anbasadè a te klè. Donk fok gouvènman an te degaje l kou mèt Jan Jak, li pa la nèg yo. Ou konprann? Donk kòm gouvènman an pa gen mwayen politik li pou l, si jan m te ka di sa, fè nèg yo de fòs libere espas lan, ebyen li negosye. Li negosye. Mennan, kounye a n ap tann rezilta. Donk n ap tann kamyon yo pou yo pase pou yo al anba a. Ou pa ka kenbe kòb la. San ou pa fasilite koulwa imanitè a. E ou pa ka remèt li. Ou pa ka remèt kòb la. Sa depan mesye, sa depan. Paske lè w ap negosye nan fòm de, lè se fòm de konbin sa yo k ap fèt, dayè w ap wè nou p ap ka di non moun ki pot kòb la, ni moun ki bay kòb la, sofke se legouvèneman. Yo gen dwa pa aksepte. Bay pou lwa imanitè la. Ou wè jodi an, pandan kòb la nan men yo. Paske, e si nèg yo se bandi tout bon vre, yo pa dwe bay li. Paske si gouvènman bay kòb non ekoute. Paske se yon bagay o zanchè y ap fè. Kòb lan twò piti pou kounya gouvènman gen lajan. Mande, mande plis kòb. Yo pa t ap pran l menm. Alò si w pèmèt. Kanpàn, tann yon ti moman, yon ti moman, yon ti moman, yon ti moman. An nou An nou di Kòm si talou Gen posiblite pou nèg yo kenbe kòb la pou yo pa fè anyen Men gon erè tou pou w pa fè Ou pa gendwa mande Epi ou resevwa. Jiskaprezan gon bagay ki rive. Depi ou mande ou antann ou resevwa gon minimòm ou fè menm ou similasyon menm ou similak pou fè. Ou konn poukisa? Wap bezwen ankò pi devan. Paske otan de fwa ke w egziste, si ou fè sa, ou pran sa, ou pa fè anyen, lòt kap vini yo, lè Ariel tonbe, lòt moun kap vini, paske nèg sa yo ap toujou fè sa, pa bliye non, yap toujou fè sa, donk lè sa, ou pral fè gen sispisyon lejitim tout tan sou ou, paske gon bagay ke w te fè avan ou pa respekte l. E nèg sa yo. Je veux quoi? Atansyon. Lè w ap goumen pou liberasyon pèp, paske se sou sa nèg la di a m ap pale, gen yon bagay fò w fè l avèk fyète e diyite. Bon, w wè kòb ki ta anba a? Bon, gen yon pati nan kòb la k pou bay moun yo manje anba. E lè l fin, pandan y ap bay manje a, yo oblije filme l. Pou yo montre ke pèp la ap jwenn manje an liy e ke yo gen manje ap bay e se kòb sa yo gen nan men yo. Paske lè pou reponn de lòt nèg, lè pou fè de lòt aksyon, ou filme. Lè pou bay manje a, fò w fè pwopagann a tèt ou menm pou montre ke kòb sa a, men sa an pati ke w fè avè l. Trè byen. GPPC, an fèt, men kote m te vle ale. Gon batay jodi an. Ou gen, ou gen yon grand majorite nan peyi an ki pa dakò avèk yon desizyon. ke premye minis lan pran e yo bloke peyi an pandan 3 semèn pral nan 4 semèn lendi ap fè anviwon yon mwa ou genyen gwoup G9 an fanmi e alye ki yo menm di yap fon revolisyon nan peyi an e yo bloke Varreux. Mentnan yo ramase batay pèp la ki te nan lari an, yo bloke l anba. Paske lòk lan, peyi an sanse delòk kèlke pa. Ou gen premye minis lan ki genyen 2 chwa. Swa l tande kri pèp la, li retounen sou desizyon an, oubyen li fon evalyasyon menm jan Senatè Lambert te mande l, li pran moratwa pandan 3 mwa pou evalye sitiyasyon an. E an atandan l kite pri an jan l te ye an, e l al chèche kòb sibvansyon lòt kote, paske nan anplis de kòb sibvansyon an, yo genyen yon 180 goud anplis y ap pran kòm taks dwa de dwàn. Oubyen Premye minis lan retounen sou desizyon oubyen l pran moratwa, li fè pèp lan, l tande kri pèp la, oubyen li negosye ak bandi. Mentnan, le gouvernement a deside de negosye avek le bandi pandan ke l voye kob ale. Sa vle dir kwa? Batay pep la ap mennen l pa dakor an, premye minis lan avek gouvenman an mete l de kote e yo voye di milyon de goud bay neg yo anba. Kounya, mesye sa yo di tèt yo ke yo di kòb lan pa sifi, li ka pa sifi. Men, nèg yo tou ap veye, yo malen, yo di si otomatikman yo resevwa 10 milyon de goud lan, yo libere Varreux, yo pral vin anfas pèp lan paske yo te di se menm batay pèp lan y ap fè. Pa bliye ke yo di revolisyon pou libere peyi an. Mosyon, mosyon, mosyon dòd prejidisyèl. Akòde. Se pa lè yo fin resevwa kòb la pou wè sa. Il ne devrait pas y avoir de négociation du tout. Misye ap fè batay pou pèp la tout bon. Gade pat janm, pat sipoze gen sa, pa met on sitiyasyon kote lè m fin dakò m pran l epi kounya pou m di il n'y a jamais eu de bataille pour le peuple. Donk, si se yon sitiyasyon revolisyonè, w ap chache sous de finansman pou fè revolisyon an. Donk, mennan, pa bliye. Enmi w ap konbat la, ou pa ka resevwa lajan nan men l. Nou gade, nou nan yon metodoloji. Mennan, gade, espas koulwa imanitè la, menm nan revolisyon an, li te dwe fèt. Paske pou moun w ap goumen yo. Se vre gen yon nèg ki te di yo menm yo pa nan afè gaz, yo nan fè nwa etc. Men pa gen manje pa gen bagay. Donk mwen panse menm lè w ap batay yon sitiyasyon k sa k gen la, gen yon mo fò w konnen. Etik. Ah! Tande yon mo. Gade kanpay. Ou tande sa m di w? Gade. Etik. M va di w yon bagay. Russie, Ukraine. Yo pran pakèt sòlda ikrenyen, yo pran pakèt sòlda ris. Lè sòlda ikrèn yo pran pran ris yo, se pou egzekite yo ta egzekite yo rapidman. Kòmandan. Gon nivo de tiktel li pran yo yo fè yo prizonye yo pa janm pale Vladimir avek zelensky pa janm pale poutin pa janm pale avel men kounya la yo fè echanj de prizonye menm nan gè sa gon minimum de respè sètadi le couloir humanitaire Pa gen negosyasyon pou koulwa imanitè. Pa gen kondisyon. Pa gen kondisyon. Se moun k ap mouri. Sof ke dan la balans y a un problème d'équilibre. Le gouvernement, l'Etat ayisyen, e la n ap pale de Genève et en famille et alliés, sa vle di ke on group de moun ki petèt viktim ou pa men ki deside mennen yon batay. Non, de viktim, de viktim sosyal e nèg yo ame. Mentnan, mentnan n ap pale de. On gouvèneman. Sa vle di ke li pa balanse, li pa ekilibre. Li pa ekilibre paske misyon Leta a genyen non sèlman pou l te akonpanye moun sa yo sou le plan sosyal ak yon ansanm de pwogram. Toutafè. Men Leta a pa t genyen pou l te bay kòb la. Atansyon, atansyon. Ou konprann byen? Atansyon. Otomatikman Leta bay kòb la, m plis vle pale de etik. Atansyon. Pou moun ki nan gouvènman an. Men moun ki nan fòs, nou ta ka di fòs ilegal la. Pa gen, gade. Etik la ou ka evoke l men. Gade, gade, gade. Ou ka kesyone l. Ou wè gouvènman an? Mwen ka pale de etik pou gouvènman an tou. Ki bò? Gade, yon gouvènman ki gon premye minis ki pa swiv sa l te dwe swiv pou l kapab yon gouvènman lejitim. W ap pale detik? Dan son diskou, si on ve fè di kok a lèn, le prezidan, le premye minis a dmande lèd entènasyonal Donk pa gen etik. M dakò avè w pa gen etik dè de kote. Ou wè? Men, gon kote ou ye, gon minimòm respè pou genyen pou lapawòl done. Si m retire etik la, dè de kote. Non, mwen pòs konprann Gaye. Èske w konprann? Non, je konprann. Lapawòl, lapawòl done, sa di, le couloir humanitaire, jan m sot di a, li sipoze. Mesye, n ap diskourir, n ap fè analiz.